Nou tout gen enterè lite kont koripsyon. Nou tout, san zeksepsyon. Koripsyon limite kapasite yon gouvènman pou sèvi sitwayen l byen, paske li anpeche konstriksyon yon eta de dwa, bon enstitisyon piblik ak konfyans nan dirijan yo. Li aji tankou yon fren pou devlòpman. Li anpeche milyon moun rive viv yon lavi kote yo ka pwospere, kote dwa yo respekte. Kote sèvis ak anplwa disponib. Kote y ap viv nan diyite. Kote ki gen koripsyon, demokrasi menase. Lavi nou menase chak jou. Se pou sa, nou tout dwe patisipe nan denonse koripsyon nan peyi a. Pou fè sa, rive sou anbatab.ht epi pataje eksperyans ou. Moun pap konnen se ou, men nou tout ap ka wè ansanm ki kote koripsyon an pi fò nan peyi a e kijan nou ka batay kont li. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou Anba Tab Pran Achte pou pataje eksperyans ou.